Bonjou bonswa la famiy avèk plezi nou kontan rantre lakay ou pou nou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon konsènan tout sa kap domine aktyalite a nan lakou peyi dayiti ikonpri nan entènasyonal la mezanmi nan kad emisyon sila nou pral fè yon ti pale tou piti zwit Konsènan vizit sa a ke pòt pawòl SPNH la li menm ki se Garry Jean Baptiste li te vizite madanm plizyè polisye ki mouri nan kad egzèsis fonksyon yo enben yo deside akonpanye fanmi polisye sa yo, yo pote plizyè valiz, valiz sa yo genyen ladan yo materyèl skolè pou timoun yo kapab ale. Lekòl e yo di tou yo pral akonpanye fanmi polisye sa yo e yo deside tou ankete konsènan chèk polisye ki mouri yo k ap sòti chak mwa pandansetan madanm polisye sa yo pa janm jwenn ti chèk la e lè madanm yo tou konn ap monte desann nan direksyon jeneral lapolis la selon sa nou rive jwenn kòm enfòmasyon lè nou mete dwòn nou anlè Ebyen genyen gwo chèf ki ta menm mande madanm ansyen polisye sa yo oubyen polisye ki deja mouri nan egzèsis fonksyon yo konn mande yo pou yo kouche avèk yo pou yo kapab fè yo jwenn ti chèk la. Antouka, chèk polisye yo sòti chak mwa, se gwo toryan, se moun ki wo grade yo, se yo menm k ap benefisye chèk polisye sa yo. Ebyen ès pnh la atravè pòt pawòl li, Ebyen yo fè konnen yo deja tanmen yon ankèt pou konnen kiyès egzakteman kap touche chèk polisye yo e yo pral mete kòmsi yon baliz yon fason pou se madanm polisye yo ki jwenn ti chèk la. Antouka mwen pap kenbe nou twòp map kite nou avèk pòt pawòl SPNH la ki se Garry Jean Baptiste avèk plizyè madanm polisye yo menm ki te resevwa Mwen menm mari mwen se te yon polisye li, yo te rele Ocha Sabel. Pandan l te sot labank nan Dèlma 3 yo te tiye l. Depi lè yo te tiye l 12 me 2021 an, yo te koupe ni chèk, ni pa yo pa t janm di m kisa m ta fè a 2 timoun m gen 2 pitit avè l piske gentan gen yon gwo jèn gason nan 21 nan. A no jou la, yo pa janm ban m okenn chèk pou timoun yo. Ni pansyon ni anyen pase yo pa janm dim anyen. Aktyèlman la men m nan yon kay, mwen m nan yon kay la men mèt kay la gentan mande m kay la m pa konn sa pral pral fè ak kay la m gen 2 tifi youn ap pral ap fè sizyèm ane lòt la ap fè uityèm ane m ap mande mesye ki nan tèt la lapolis la pou yo panse avèk 2 timoun yo paske mari m se te yon nèg travay li pat janm konn rate jou travay li men kounye a si l ta vin mouri fò fò mesye yo Map mande pou pou yo panse avèk mwen avèk timoun yo poum pa pran lari ansanm a timoun yo poum pa al dòmi an ni anba pon ni nan lari a timoun yo yo menm pou yo yo menm yo konnen yo konnen lè yon fanm ap leve 2 pitit pou kont ou nan pòtoprens ou pa gen kay ou pa gen moun kap panse avèw e nèg li te konn travay yo pa janm dim men chèk yo mandem sa yo fè a chèk yo yo koupe yo tout papye yo fèm bay m depanse papye jis melas m in revon kote kounya m paka fè papye chak kou yap mande yon papye. Men fòm gen lajan nan menm poum ka òganizem poum bay poum bay papye a. Map mande yo tanpri prezidan yo, papam yo edem ak timoun yo pou yo ka fini etid yo nan menm lè yo rive nan inivèsite poum ka gen yon kote poum mete yo mèsi mesye mèsi mesye jounalis mwen yo mèsi mesye Garry pou entèvansyon sa ou fè maten an pou nou m wè son bèl travay li ye ke Bondye beni nou. Nou mande a leta peyi nou pou l panse avè nou paske ke nou gen chèk nou nou pa ka touche. Mwen menm mari m te disparèt depi lè pitit mwen te gen menm pa 4 mwa depi an 2005 m pa janm jwenn yon chèk ni fon pansyon anyen ditou. Mwen mande leta pou l panse avè m paske pitit mwen an rive l yon moman m pa kapab ankò paske li rele Jacques Fulgent Venel. Depite jpm. Kounye a timoun nan lanmè nou kòmanse avè l nouvo moman an papa non dutou. Depite. Non sòti pa rantre. Sa fè konbyen de tan ou te di sa? Depite Toussaint. Sa vle di ke nou rive yon moman m pa kapab avèk pitit la pou leta panse avè m paske timoun nan aktyèlman li an Mscap. ki ap travay nan lapolis la depi 18 tan. Mwen se konseye SPNH 17 la. Aktivite jodi a se yon aktivite ke nou ankò yon fwa nou reyalize pou ke nou voye yon mesaj. Yon mesaj pou nou di sosyete a, pou nou di laprès, pou nou di kominose ayisyèn nan, gen yon gwoup moun, ki se madanm avèk fanmi avèk pitit polisye ki mouri yo ki abandone. Yo nan sitiyasyon difisil, gen anpil ladan yo pa al lekòl, gen ladan yo se kay moun yo rete. Dosye sa yo vin jwenn nou depi 2 zan, n ap travay sou yo, nou achemine yo bay. Tout enstans anndan lapolis la jiska prezan pa gen gran choz ki fèt paske polisye yo lè yo mouri yo dwe pitit yo dwe kontinye resevwa lajan ki vini de enstitisyon yo t ap travay genyen 70 pousan nan moun sa yo yo pa jwenn menm kòb antèman nan ka sa a. Depi ane dènyè, SPNH vini avèk yon pwogram pou li, li itilize sa kòm pretèks pou pèmèt ke yo pa bliye dosye madan polisye yo, pitit polisye ki mouri yo. Nou kapab wè sèlman kèlke valiz ki gen ladan yo kaye, plim, kreyon, gòm, eksetera. Nou ap pataje sa yo avèk madan polisye yo, pou yo, pou pitit yo, men sa yo, yo pap kapab, yo pa kapab fè gran choz vrèman pou yon timoun rive al lekòl. Tout moun konnen ki kondisyon, ki sa yon moun bezwen nan peyi Dayiti pou l pèmèt ke yon timoun al lekòl. E sitiyasyon lavi vin pi chè, lekòl yo vin pi chè, tout liv, tout bagay vin pi chè. Nan sitiyasyon sa a. Li, nou menm nan SPNH, n ap kontinye klewonnen, n ap kontinye pran angajman pou nou di la ou otorite yo, pou nou di wo kòmandman an, aktyèlman se se Kòmandan Elbé ki nan tèt lapolis la, pou n di l ke gon gwoup moun ki abandone, gon gwoup moun yo kontinye ap vyole dwa yo, men polisye vivan yo dwa yo ap vyole, men polisye ki mouri yo, pitit yo ki se yo menm ki yo kite dèyè. Yo pa ka al lekòl demi si Dye ve. Si nou pa fè anyen jodi a, timoun sa yo gen chans pou yo vin bandi, yo gen chans pou yo vin dèdelenkan e nou konnen kòman l ye. Moun jodi a nou rele bandi, ki nan geto yo, nan zòn defavorize yo, se de moun ke ki pa t gen chans pou yo gen paran ki leve yo pou y al lekòl e yo itilize yo jodi a. Ou tande yo di yo, yo gwo bandi, yo chèf gang. An reyalite, timoun sa yo, jèn sa yo, yo te kapab dè enjenyè, yo te kapab nenpòt pwofesyonèl ki te kapab itil sosyete a, ki te kapab itil monn nan. Se yon pretèks ke nou menm nou itilize aktivite sa a pou n fè tout moun sonje pitit polisye yo pa ka vin bandi, pitit polisye yo pa kapab vin delenkan demen. Fòk yo al lekòl, fòk yo gen pwofesyon, fòk yo menm yo vin dè sitwayen. Lè polisye a li menm li antre nan enstitisyon an, L ap travay nan enstitisyon an, li mouri. Polisye yo mouri, yo pa mouri paske yo te vle mouri. Yo mouri nan kad travay yo, y ap sèvi yon sosyete, y ap sèvi nasyon an. Ebyen lè yo mouri, lajan, yo gen lajan nan men Leta, Leta sipoze non sèlman fè antèman yo, men bay fanmi yo yon fon ki se fon de pansyon. Fon pansion son kob pou yo pran sou polisye a chak mwa. Chak moun kap travay nan leta gon kob yo pran sou li. Lèl mouri premye bagay yo gen pou yo fè remèt li yo dwe remèt fanmi an kob sa. Majorite, plis ke 70 pousan kob sa rete nan men leta. Anpil nan polisye ki disparu yo, disparu sa vle di ke yo pa jwenn kòl. Polisye sa chèk li, chèk li ap soti chak mwa. Majorite nan ka sa yo, moun yo, fanmi yo pa jwenn chèk yo. Nou menm nap kontinye ankete, nap mande ki kote sa yo. Kot chèk yo pase? Lè polisye a disparu fanmi l dwe jwenn chèk yo. Pitit li paka paka al lekòl pandansetan chèk polisye a ki disparu a ap soutni ap sosi. Se yon angajman ke nou menm nan SPNH nou pran, se yon angajman nou pran devan nasyon an pou nou di polisye ki mouri yo, yo kite pitit. Polisye ki mouri yo, madanm yo avèk timoun ki nan men yo, yo paka gen kwi nan men yo pou yo mande. Yo paka gen kwi nan men yo. Kou y ap mande agoch adwat pou yo okipe timoun yo, sitiyasyon difisil e tout moun konnen l. SPNH pran responsablite l, li lanse mesaj la bay òganis dwa zimen yo, sosyete a, lajistis, tout moun si genyen, paske nou pa ka konprann nan yon sosyete kote ke genyen yon gwoup moun ki viktim, jodi a pandan m ap pale avè w la, gen kèk nan madanm polisye yo ki pral pale, paske yo regwoupe yo an asosyasyon, se asosyasyon fanmi avèk madan polisye ki mouri yo, paske yo di. Si yo ret nan silans yo, yo menm yap touye viktim yo. Paske yo menm se yo konn isi a ap viv. Sa nou wè la, valiz sa yo, se pa yon kòb ki soti nan pòch nou menm nan manm komite SPNH, se de zanmi. ki pèmèt ke aktivite sa yo li menm li reyalize ki ba nou materyèl pou nou pèmèt ke nou kapab ofri yo omwen yon bagay men nou vle di l ankò son pretèks pou nou fè yo pa janm son bliye pitit polisye ki mouri yo se yon fason pou nou dosye sa pou nou ta kenbe sosyete an alèn leta otorite yo. Ok nou genyen pa egzanp Akraf te ba nou Valid nou genyen plizyè lòt zanmi ki se dè patikilye gen polisye an plizyè polisye nan sikilasyon e. Bon e se yon bèl inisyativ wi ke nèg yo deside pran la antouka si yo ta kenbe tout bon vre si nèg yo vrèman yo ta mete lòd nan lapolis la paske gen anpil dezòd wi nan lapolis la antouka m pral tounen talè konsa. E pou yon nouvèl emisyon paske m pral bay detay wi la konsènan sak te pase la operasyon kote polisye yo tonbe kidonk la ba yo kòmanse pran lari wi kidonk mwen met goud mwen anlè m pral vin a enfòmasyon talè konsa pase ba yo rèd la antouka nap bouske vitelòm la paske fòk vitelòm pale fòk vitelòm bay popilasyon an enfòmasyon sa kap pase fò vitelòm di nou sa kap fèt. Kòm toujou la fami, yon maksimòm de kòmantè, yon maksimòm de pataj, mande ak zanmi fanmi pwòch ou pou abòne avèk chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble a pou nou dir ke vou apresye le travay pi aprè kès kon di a la pwochèn.